Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se lendi premye me 2023. Jan mwa avri a vini an, l ale konsa, nou swete pou mwa me a kapab pote bon jan nouvèl pou pèp ayisyen. Mwa avril la avèk operasyon Bwa Kale lanse pa la popilasyon m panse ke li pote fwi e se youn nan mwa pèp ayisyen pap bliye. Alò se pati pou sèt emisyon deja nap swete moun yo pou pase yon trè bòn semèn an nòtre konpanyi kiyès ki frape souple Muscadin. Bandi zo pa kwit pèdi lavi l nan Vyalè finalman zo misye kwit ok. Misye rele Ralph Lacombe alyas Zo Pa Kwit, li mouri dimanch 30 avril 2023 nan komin Ti Gwav e se komisè Muscadin Jean Ernest ki pase a laksyon. Prezante kòm etan manm gang Kanaran alye baz 5 segond, Vilaj de Dye, ebyen misye mouri nan lokalite Vyalè. Ralph Lacombe alyas Zo Pa Kwit, li te fè pati gwoup endividi ki te boule nan ti bato ki te pran dife a. Nou sonje nèg ki tap rele bèl bòs yo. Ebyen, se youn nan nèg sa yo. Ebyen, misye te al pran refij li nan zòn ti gwav pou te kapab pran swen. Daprè enfòmasyon ki soti men popilasyon an li menm lonje dwèt sou li e komisè a vini li pase a laksyon. Nou wè dènye emisyon ke nou te fè dimanch dan laprè midi kote Muscadin tap pale li di li menm li grangou mò li pa ka fè de twa jou san l pa pete bal paske se sa l la pou l fè fò l rache kou bandi ebyen yon ti tan pa pase sa w tande a la Muscadin pase a laksyon m gen enpresyon misye toujou gen ti bagay li l ap souke la pou l fè bandi yo vini nan zòn nan. epi pou l kapab koupe kou bandi. Aprè zak sila fò n di ke Muscadin li menm pase a laksyon sou wout la. Sou wout la, Muscadin ap fè fouy machin. Depi se machin k ap travèse departeman dè Nip lan, paske se la li kantone, ebyen Muscadin li menm, li pwosede ak fouy anpil nan machin sa yo. Sitou si machin nan pote sèkèy. E nan dènye moman sa yo nou wè lapolis li menm gen yon fiksasyon sou sèkèy yo paske imedyatman ou pote sèkèy ou ta kapab di bon se pou moun ki mouri yo pral fè antèman patati patata men non yo kapab pote dezagreman nan sèkèy yo tou. An nou swiv. Sa se yon nèg ki rele Ralph Lacombe. Misye gen yon ti nonm ki rele Zoba Kuit. Depi 2 semèn apre nèg yo te fin goude di kote de Matisan, nou te enfòme ke misye se Dessources ki la l pran swen. Depi nou rete sou dèyè misye, bon, li rete sou Ra Ichu, sou mwen. M pa t, finalman, m pa t arive wè misye. E nou fè 2 horaires dèyè misye 2 kote, nou pa jwenn misye. Finalman, popilasyon te vin enfòme nou ke misye du kote de Tigwav, nan yon zòn ki rele Nazonbi. Yo debake anndan an, finalman, jan wè l sa pase a, se konsa l pase. Se youn nan bandi notò ki t ap opere anba a ki te boule sou Yatcha. Dakò komisè ou konnen li pa sou jiridiksyon w men sa k pase. Jan bagay la ye la pa gen kesyon de jiridiksyon. Ti Gwav avèk mwen se jiridiksyon vwazin li ye e men de sous tou pre m nan la men Ti Gwav tou pre m nan la se yon do a se m janbe pou m ale donk m pa janbe Ti Gwav pou m rantre Pòtoprens pa gen kesyon de jiridiksyon. Men yo di misye boule. Bon wi misye boule nan tout kò l. Men yo di boule yo e blesu l yo frèch. Non blesu misye pa frèch se ansyen blesu ke misye genyen bon imajine w nèg la blese. Nèg la te boule, menm yon papye medikal li pa genyen. Li pat janm al lopital. Li pa gen yon resi, li pa gen yon bout papye. Misye se yon nèg, misye di bon li boule, li pat gen lajan pou l al lopital. Mwayen nan, bon se de sa popilasyon di, men se pa vre. Èske ou panse se youn nan nèg ki t ap rele bèl bòs yo? Egzakteman, se youn nan de yo menm. Paske misye se di kote de Lasous. Misye se nèg Lasous misye ye. Misye rele zo pa kwit. Li pa siga pou oken moun Lasous. E li pa siga pou oken moun nan popilasyon anba a. M se rele zo pa kwit. M se rele zo pa kwit. Se son youn nan kriminèl notwa ki gen zam nan men yo ki ap tiye moun. Ki bon non misye? E m se rele Ralph. M se rele Ralph Lakonb. Ti non m se rele zo pa kwit. E se son bandi notwa ke misye ye. Koman popilasyon Vyalè a te akyeyi sa? Popilasyon an san te kache men l e sou demand popilasyon an li te debake anba a. Lè n debake anba a finalman popilasyon an anvayi nou epi jel pase a konsa l pase. Komisè, ou ka di nou tou ke mesye sa ki fin mouri an, eske se ou ki boule l oubyen popilasyon an t boule l? Non, nou pa konn anyen de, nou pa konn anyen de afè boule. Nou pa kriminèl, nou pa asasen, nou pa la pou n boule moun nou menm. Nou la pou n retabli lapè, nou la pou n fasilite dyaspora yo antre nan peyi yo, nou la pou n fasilite komèsan yo, ti antreprenè yo, òm dafè yo sikile libe libè nan peyi yo. Men, m pap ba nou manti, vizaj misye trayi l. Dayè nou wè nan emisyon mwen te fè a, m te poste foto ti jèn sila. Men fò m di nou ke, si yon nèg konsa li ta gang vrèman vre, m gen enpresyon se yon nèg si l gen zam li nan men l, lè l ap pase a laksyon, pa gen anyen k pou pase nan tèt li pou di l pa fè sa. Paske, jan m ap gade l la la a, aparaman kè misye kapab nwa tou, si se yon bandi. Ebyen aprè kelke minit entèwogatwa, ebyen yo pase ti jèn sa a lenfinitif. Nan premyè videyo a wap wè kote ke yap poze l kesyon li gon menòt nan men li. Epi nan dezyèm videyo a wap wè ti jèn sa ki kouche atè bon figi li gentan kraze ebyen pa genyen sove pou jèn sa ankò. Nou menm nou tout nèg forè la nèt tout se nèg lagonav jiska prezan la si nou ale tout pyès nou lan wap wè nèg lagonav ou menm sa w vin fè lagonav èske w gen madanm lagonav ou gen pitit lagonav anson an fò koze tizè m mèt pale lè nap tiye moun nan gètè nou gètè lè nap tiye moun kijan nou santi nou Depi lè operasyon oubyen mouvman Bwa Kale a kòmanse, m ta kapab di genyen 3 fanm ki deja tonbe. Tande byen wi sa m ap di nou an, gen yon fi ki mouri se nan Pòtoprens. Fi sa li menm li te dèyè yon moto e li te gen yon valiz nan men l, valiz la te gen bal. Lè yo mande l pou l ouvri valiz la, li ouvri valiz la, epi yo wè bal nan valiz la. Premye moun ki pral sèvi fi sa a, se yon timoun douzan, ki lage yon wòch bò tanp li. Fi a tonbe de pat. Fi a mouri e chofè moto a pèdi lavi l tou. De moun sa yo mouri. Sa fè yon premyè fanm. Gen yon lòt fanm ki mouri. Se o nivo de la boul aprè ti makak fin pran bwa kale epi la polis toujou rete anlè a la ap konsantre tout fòs li pou kapab lave zòn nan. Ebyen fi sa ki mouri an yo ta fè konprann ke se youn nan moun ki te konn ap sèvi nèg ti makak yo e se youn nan moun tou ki te konn ap bay antèn anlè a. Sa fè 2. Fòm di nou ke moun kafou fèy bay yon lòt bwa kale men se sou yon fanm. Ebyen imaj la li vrèman chokant ba wi paske wap gade pou wè popilasyon an kap kouri avèk fanm sa e yo koupe pyel yo koupe tèt li epi moun ap rele anmwe bwa kale nou rive la ben wi e foto fi sa deja viral e videyo a kòmanse viral sou rezo sosyo. Bagay la rèd nan peyi Dayiti. Tande byen wi, bagay la rèd nan peyi Dayiti. Gon grenn bagay pèp la di tèt li nan demach Bwa Kale a, ou ret lakay ou wap mouri. Ou pran lari pezibleman, w ap mouri. Ebyen kounya a, se fas kare a ki pou fèt. Pèp ayisyen an di li pap mouri ajenou ankò. Donk li menm, li pran desten l an men. Kounya la a, anpil moun swete pou ke mouvman sa a li rete konsa. E ke pèp ayisyen an kontinye bay volim. Kounya la a. Nou anvi di atansyon lapolis pou mouvman sa a li pa gate. Anpil moun ap fè dè refleksyon pou yo di tou eske jan bagay la ye la a se pa le moman pou ke konsèy sekirite loni di ben Ayiti vin prezante kòm yon zòn wouj la a. Ebyen, fòk gen yon entèvansyon, e finalman, pou nou ta jwenn entèvansyon sila. Mwen m pa di non non, men m ap mande, kote yo te ye, lè bandi t ap bay bwa kale? Si e sèlman si yo ta kapab gen yon entansyon konsa. Kote yo te ye? Ba wi, kote òganizasyon ki t ap defann dwa moun yo te ye, lè bandi t ap bay bwa kale? Gen yon lòt ti videyo. Sa se pase a Leogan. Apre odisyon sa a, yon odisyon de courte durée, ebyen kadav yo pral pwopaje tou swit a travè rezo sosyo kote ke yo touye 2 nèg sa yo. Vwasi pou vou. Bonjour. Dim kijan w rele w menm? Li ap perdure, l ap rete pou 10, 15, 20 tan ankò. Men m te toujou di nou ke Bondye gen pou l di yon mo pou ti pèp sa k ap soufri. Sa m a choke lè m gade videyo sa a, ti dam sa a yo rache, y ap trennen paske. ou te chwazi antre nan move liy. Ebyen, konsèy pou tout ti jèn, rete soufri avèk fyète. Jounen jodi a la se ou k gen zam nan men w, w ap fè lòbèy. Se ou k ap mache bay presyon pasi pala. Se ou ki anpeche moun viv. Se ou ki chèf de gang ki enstale nan yon zòn. Depi w bezwen kouche yon fanm, fanm nan pa dakò, ou kenbe l, ou bat li, ou kraze l. Ben wi, men gon jou, zam ki nan men w lan, Wap anvi jetel ou kouri ou pap kapab jetel pèp la gen poul pase pranw tou e Mwen mande pèp site solèy la poul kòmanse kale jel paske lontan se pèp sa ki konn bay le ton men se an matyè politik manifestasyon patati patata bandi te toujou ap bayo pwoblèm men m swete jounen jodia la Tout moun site solèy souke kò yo tou pou bandi yo kapab konprann se pa yo menm ki sèl chèf, ki sèl mèt e senyè, se pa yo menm ki sèl kòk nan baskou la paske si moun Kafoufèy leve kanpe, moun Debisi leve kanpe, moun Pako leve kanpe, moun tout kote nan peyi a sous matla ki ap viktim yo leve kanpe, moun. Lyankou! Moun Latibonit, yo leve kanpe! Site Solèy fò n leve kanpe! Paske pa ka gen yon grenn ti bandi pwèl pete nan yon kote, nan yon andwa, li gen de twa ti chen cho dèyè l, epi pou nou konprann ke nou mete ajenou devan moun sa a pandan tout tan li egziste. Men m di nou byen, gon jou k ap vini lavi a s on yoyo l ye. Sa k te anba yo gen pou yo moute anlè. e lè sa a, y ap gade sa k te anlè yo ki vin anba. Pèp la kontinye kale je nou. Antouka mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vou apresye le travay. Pi apre, kès kon di? A la pwochèn!